Eklezya 5, vèsè premye a 7 Pa prese fè pwomès bay Bondye. Gade byen kijan w ap mete pye ou lakay Bondye a. Pito ou ale pou ou ka aprann kichòy. Pase pou al ofri bèt pou touye pou Bondye tankou moun san konprann sa yo ki pa konn sa ki byen ak sa ki mal. Fè tèt ou travay anvan ou louvri bouch ou pale. Pa prese fè okenn pwomès bay Bondye. Bondye, se nan syèl li ye. Ou menm ou sou latè. Pa di plis pase sa ou dwe di a. Plis ou kite bagay chaje tèt ou, se plis ou ka fè move rèv. Plis ou pale anpil, se plis ou ka di pawòl ki pa fè sans menm. Lè ou fè yon pwomès bay Bondye. epi pou ou pa kenbe pwomès ou. Pa kite pawòl ki soti nan bouch ou fè ou fè peche. Apre sa, pou ou al di reprezantan Bondye a, O wi, se chape bouch mwen chape. Poukisa pou ou ta fè Bondye fache sou ou? Poukisa pou ou ta fè Bondye detwi travay ou fè ak mouri? Tout rèv w ap plede fè yo, tout pawòl w ap plede di yo p ap sèvi w anyen. Se krentif pou w toujou genyen pou Bondye. Pwovèb 20, vèsè 25 Pa prese fè Bondye pwomès, ou ka regrèt sa pita. Dewtewonom 23, vèsè 21 a 23 Lè yonn nan nou pwomèt Senyè a n ap fè kichòy pou li, pa kite twòp tan pase anvan nou kenbe pwomès la. Paske Senyè a, Bondye nou an, pap manke mande nou kont. Lè sa a, nan gen yon peche sou konsyans nou. Si nou pa fè Senyè a okenn pwomès, pa gen peche nan sa. Men, depi yon pawòl sot nan bouch nou, Moyiz pale ak chèf branch fanmi pèp Izrayèl yo. Li di yo konsa, Men lòd Senyè a bay, 'Lè yon moun fè yon ve l ap bay Senyè a kichòy, ou ankò lè yon moun pwomèt li pap fè yon bagay, li pa fèt pou l pa kenbe pawòl li. Se pou l fè tout sa li te pwomèt l ap fè a. Si yon jenn fi lakay papa l toujou fè yon ve l ap bay Senyè a kichòy, ou ankò li pwomèt pou l pa fè yon bagay, lè papa a vin konn sa, si li pa di l anyen, jenn fi a gen obligasyon pou l kenbe ve li te pran an. osinon pwomès li te fè a. Men, si lè Papa a vin konn sa, li fè opozisyon. Ni ve jèn fi a te pran yo, ni pwomès li te fè yo pa kenbe ankò. Yo pa vo anyen. Senyè a pap gade sou sa. Li pap fè l anyen. Paske se pa fòt li. Se papa l ki derefize kite l kenbe pawòl li. Si yon jèn fi te anba obligasyon pou l te kenbe yon ve li te pran, osinon yon pwomès li te fè, menm si li te pran yo an jwèt, si li rive marye, epi mari a pa di l anyen lè li vin konn sa, Fi a gen obligasyon pou li kenbe ve li te pran an osinon pwomès li te fè a. Men, si jou mari a vin konn sa li fè opozisyon, la menm li wete fanm lan anba obligasyon li te genyen pou li kenbe ve li te pran an osinon pwomès li te fè a. Senyè a pap gade sou sa. Li pap fè l anyen. Men lè yon fanm ki vèv osinon ki divòse fè yon ve pou l bay Senyè a kichòy, osinon li pwomèt pou l pa fè yon bagay, se pou l kenbe pawòl li. Si yon madanm marye Antan li lakay mari l, pran yon ve pou fè kichòy. Osinon pwomèt pou l pa fè yon bagay. Epi si lè mari l vin konn sa, li pa di l anyen, li pa fè okenn opozisyon. Fanm lan gen obligasyon pou l kenbe ve li te pran an osinon pwomès li te fè a, nenpòt kisa yo te ye. Men. Si Maria vin konn sa, epi menm jou li vin konn sa, li di li pa dakò, fanm lan pap nan obligasyon pou l kenbe pawòl li pou ve li te pran an, osinon pou pwomès li te fè a. Se mari l ki derefize l kenbe pawòl li. Konsa, Senyè a pap gade sou sa. li pap fèl anyen. Yon mari gen dwa dakò, konsa tou, li gen dwa refize dakò kite madanm li kenbe pawòl li, ni pou ve madanm li te pran an, ni pou pwomès li te fè a. Men, si apre mari a vin konn sa, li kite yon jou pase, Li pa di l anyen ankò? Sa vle di li dakò ak ve madanm li te pran an, osinon ak pwomès madanm li te fè a. Depi mari a pa di l anyen lè li vin konn sa, sa vle di se dakò li dakò. Men si apre mari a vin konn angajman madanm lan te pran an, mari a kite kèk jou pase, Anvan li di li pa dakò, se li menm k ap sibi chatiman ki pou ta tonbe sou madanm lan pou pawòl li te kenbe a. Men tout regleman Senyè a te bay Moyiz pou yon fanm ki fè ve osinon ki pran yon angajman. Si li marye. Men tout jan mari a ka boule avè l. Nan ka sa, si li poko marye, li lakay papa l toujou, men tout jan, papa a ka pran sa.